Bonjou bonswa fanatik Sweet views Cut Kab W yon gran bonjou yon gran bonswa pou nou antre lakay ou pou nou kapab enfòme ou jounen jodi lendi 27 fevriye brèf nap antre tou dwat nan manman koze a ebyen sa koze a ye Se jou selebrasyon fèt Repiblik Dominikèn nan, jounen jodi a ebyen gen anpil pwoblèm ki pase ladann nan. Pwoblèm ki pase ladann nan, sa l ye, se yon gwoup manifestasyon k ap eseye antre vè la selebrasyon, polis yo pa dakò, militè yo pa dakò, Ebyen, vin gen pousad, pousad, apresa, gaz akrimojèn tire, epi, pandan mwen sou tiktok, mwen wè kote ke yon dam ap di ke se Ayisyen ki gate manifestasyon an, se Ayisyen ki ap tire wòch avèk 2 men yo bagay la tris bagay la konplike jan dam nan pale a dam nan presize men mwen menm mwen wè nan video yo se manti dam nan ap bay sèlman paske lè mwen pran sanm pran tanm mwen gade video yo mpa wè yon ayisyen nan selebrasyon ebyen dam sa li menm li presize li di ke Se ayisyen kap tire wòch avèk de men yo, yo pa genyen e patri ankò sesi sela se lòt bò anpil pale anpil ou menm ki gen san e fanmiw zanmiw ki ap viv an repiblik dominikèn ou kapab kontakte yo di yo fè anpil pridan sitou kapital Santiago San Pedro de Macorís zòn sa yo trè trè trè danje pou ayisyen ou kapab rele fanmiw rele zanmiw. fè yo konnen pou yo kapab fè trè pridan nan lari a paske jodi a li pa yon jou ki ap fini dous sitou nan lannwit lan ka ka gen anpil anpil dezòd paske moun yo fache yo tap pwoteste polis pa vle yo Avan se vè selebrasyon, ebyen yo nève, goumen mete pye, gaz tire, e menm gen moun ki arive viktim. Ebyen mwen pral kite yon lyen anba nan deskripsyon videyo a, ou kapab ale sou telegram pou kapab gade videyo yo paske Mwen pa vle al metel sou YouTube epi poul bay Chanel la pwoblèm se sak fè map kite lyen an anba description nan video a ou kapab al gadel fè fè fanmi nou ki ap kap viv an République Dominicaine Fè yo konnen, di yo, fè anpil pridan paske bagay la make san, jwèt la make san. E nou deja konnen jan dominiken renmen fè ayisyen abi. Rele fanmi nou, rele zanmi nou, pale ansanm avè yo, esplike yo paske bagay la vrèman grav. Dam nan di se ayisyen ki gate manifestasyon an ki voye wòch avèk 2 men ki fè bagay la vin arive konsa. Ebyen nou konnen tout sak pa bon se ayisyen ki kapotel nou reziye nou fè nouvèl la gaye bay tout moun. Ou menm ki fèk vini sou chanèl sa ou ka pataje videyo a abòne kite yon like kite yon kòmantè si sa enterese w.